Zen sa yo se o nivo politik. Men dabò, lè enfòmasyon. Depi yè swa, genyen yon foto ki ap sikile atravè lè rezo sosyo. Foto kote ke nou wè genyen yon polisye US. Marshall nan do li ki make Fugitive Task Force. Ebyen se yon polisye ki li menm menote yon sitwayen. E kelke minit aprè, enfòmasyon vin ap sikile atravè lè rezo sosyo fezan kwa ke US Marshal, Polis Federal nan Florida arete Jocelyn Dor ki se twazyèm moun ke FBI t ap chache kon chyen fou pou enplikasyon li nan achte anpil gwo zam nan zòn Florida pou voye bay gang 400 Mawozo nan peyi Dayiti. Nan moman n ap pale la, toujou daprè enfòmasyon yo, Jocelyn Dor kwoupi nan yon prizon nan Orlando, Florida kote misye genyen gwo chèf dakizasyon sou do li kòm nèg k ap fè trafik zam ilegal. Jocelyn reprezante pa avoka li Spencer Woods ki pale fransè pase rat. Se toujou daprè sa yo di Jocelyn ak anglè pa pase nan menm chimen. Youn nan founisè yo nan peyi Etazini ki toujou bay 400 mawozo zam ebyen yo t ap chèche li. Brèf, donk, Eske enfòmasyon sa yo kap sikile an se enfòmasyon ke moun kapab bay kredi? Ben de tout fason nou konnen dènyeman an te genyen plizyè endividi, je kwa ke 2, yo te arete kote ke yo di ke moun sa yo afilye avèk gang 400 mawozo. Bon de tout manyè, menm si moun sa yo ta gen yon afilyasyon avèk 400 mawozo eske nou panse ke arestasyon sa li kapab peze lou nan batay ki vize eradike gang nan peyi Dayiti pa si an, paske mesye yo gentan gen yon teritwa, petèt yo ka pa kapab jwenn zam, bal, men gon ti kesyon pou poze tèt ou, chak jou bandi toujou genyen zam nan men yo, chak jou bandi toujou fè akizisyon, chak jou. Se anpil nouvo zam wap tande. Or genyen anbago zam sou peyi dayiti. Donk se komsi wap batay avek yon moun epi yo bay moun nan yon manchèt yo di w menm ou pa gen dwa menm kenbe yon bout baton nan men w. Konprann byen. Sa vle di sal di a. Donk arestasyon moun sa yo mwen m pa fin sur ke yo konstitye yon andikap pou fonksyonman 400 mawozo. Sa vle di w wè nan jou kap vini yo la a si gen atak ou pral wè Kòman nèg yo kapab reponn? Men brèf, lè ou genyen yon seri de bon zanmi, zanmi ki konn ede w, ki konn voye minisyon ba ou, epi ou wè yon bon maten y ap kenbe yo konsa, sa kapab rive lè Leta sou fè peyi serye, lè li vle pase alaksyon epi li koupe tout koulwa sa yo, ebyen sa kapab rann ou fèb. Men ekoute on n'a pas un État responsable dans le pays. Se sak pwoblèm nan la a? Bon, brèf! E jounen jodi a la a fò n di ke Ariel Henry pase a laksyon. Le premye minisr Ariel Henry li menm, li pral monte gouvènman n. E l pral pwosede ak enstalasyon gouvènman n. Enpe pli ta, nou pral genyen tout lis minis ki konsène yo. Men ekoute! Èske nou konnen nan gouvènman sa a genyen Anpil moun ki pa konn non de twa minis ladan yo, aparaman, nan gouvènman ki sot pase a, puiske yo sou pwen pou kapab mete yon lòt gouvèneman, non moun ki fè eko, se non Kitèl, paske non li te site nan move bagay. Non moun ki fè eko, se non, kòman il sapèl, minis afè etranjè e kilt, Klod Jozèf, paskil sèt enplike afon nan yon batay diplomatik e jidisyè, on peut dire dans le vrai terme juridico-diplomatique, ebyen pou ta kapab pèmèt ke Jovenel Moïse jwenn jistis. Se nan sans sa li atire les regards. Men, jounen jodi a, fò m di nou byen ke gon batay k ap fèt la a. Kote ke lè pwòch, lè jovenelist y ap peze sou akseleratè la kesyon pou kapab fè presyon sou Ariel Henry e pou Ariel Henry kapab rekondui Claude Joseph. Paske ekoute, ekarte Claude Joseph nan leta a se kòm si ou ta kapab di ke se stope tout demach k ap fèt pou Jovenel Moïse jwenn jistis. Donk, Claude Joseph peut être un élément gênant, men si yo kenbe li, pwoblèm, men si yo fè misye lage pye li, ebyen, nèg yo ap alèz. Sa vle di kisa? Sa vle di kèlke pa, gen yon pakèt bagay ki louch. Men fò m di nou ke gen yon pakèt minis, pandan tout jounen an ki di ke yo menm, yo ta pral fè dezòd. Bon, tande mesye. Nou nan leta, e pa nou ki te met tèt nou. Yo fè apèl avèk nou, depi yo chwazi pou yo revoke nou, reziye nou. Pa gen bagay konsa. Poze may nou. E pa bliye, tankou jan m te anonse nou yè, mwen gen yon emisyon m pral vin fè, m panse ke se sèl dosye m ap trete nan emisyon sa. Emisyon kote ke bagay la l parèt klè, lanimozite, lostilite ant kan Jovenel Moïse avèk kan Michel Martelly. Pa bliye Michel Martelly te fè chwa de Jovenel Moise! E jounen jodi a la m ta kapab di kankankannen! Moun ki Jovenel yo, yo pa nan phtk Martelly a! E se sa k fè m pral vini avèk emisyon sa a pou m moutre nou kòman bagay la li menm li konplike. Donk, tout nèg ki te nan Leta a, ki t ap sèvi, ki t ap gaspiye lajan Leta a, fon poze. Men, mesye ban m di nou yon bagay. Jounen jodi a kè m fè m mal. Kèm fèm mal poum wè yon seri de nèg se yo menm ki toro nan peyi a. Pa egzanp, prenons le ka de sdp, Secteur Démocratique et Populaire. Gen yon pwovèb ki di ke ou chanje chemiz pou moun ki swe pou ou. Eske nou konnen se sa Ariel Henry ap fè la? Paske lè Ariel te fèk moute te gen pwoblèm, te gen anpil kritik, anpil. Òganizasyon politik, yo menm, yo te kanpe an kwa yo di yo pa nan bagay Ariel la. E menm sektè demokratik e popilè la dans un premye tan, yo pat nan Ariel. Men, sa w tande a la a, nèg yo vin negosye, nèg yo jwenn pòs, ou tande gen nèg k al achte kay Sendomeng, gen nèg k al fè lòbi Ozetazini, nèg yo kòmanse manyen bon lajan e nèg yo vin in nan Ariel la. Jounen jodi a la a, piske nèg sa yo se yo ki te sove Ariel, kèlkeswa batay Ariel ap mennen jounen jodi a la a, l pa ka kite nèg sa yo dèyè. Menm lè jounen jodi a yo pa reprezante anyen non, men Ariel konsidere yo kòm yon fòs paske se nèg sa yo ki te sove Ariel. Si nèg sa yo pa t al nan bagay fè akò avèk Ariel pou sove Ariel, akò pou pèmèt ke Ariel yon ti kras parèt lejitim, ebyen jounen jodi a la a, Fò m di nou ke sdp. Se prèske wa sou tèren an. Nèg sa yo gen ti bagay nan men yo tou. Men mesye ban m di nou yon bagay. Gon lè k ap rive mesye fò n di. An n kite lòt ti pèp la jwenn yon ti bagay. Nou fè gouvènman. Nou revoke minis. Nou remete gouvènman. Kisa pèp la jwenn? Bon talè ban m di w yon bagay. Ariel ban m pale avè w. Paske ou menm ou se yon premye minis ke anpil moun pa renmen men de tout manyè se chèf ou ye. Se mwen menm, menm, ki te anrejistre diskou w la. Premye diskou w, premye mesaj ke ou te bay ak nasyon an lè yo te fè chwa de ou. Sa pa enterese m pou m gen ankenn relasyon avè w. M pa bezwen gen relasyon avèk nèg politik. E m pa bezwen ou konnen m tou. Menm fò rapèl la, paske sa ka rive ke w ap tande vwa sa a. Tande byen, ban m di yon bagay. Fò sispann fè nèg plezi. Fò sispann fè bandi politik e bandi ak zam plezi. Tande byen, ou se yon granmoun 71 ou 72 an. Lè w te vini an, nou te fè yon ti tan pale. Men se pa dyalòg la ki te enterese m. M te jis gade pèsonalite a epi m te poze tèt mwen kesyon pou m di, èske sitwayen sa kapab fè kichòy? Jounen jodi a, m vle ke. Pou popilasyon an rale yon souf. Popilasyon an rale yon souf an matyè sekiritè. Popilasyon an rale yon souf nan mizè l ap fè fas chak jou Bondye mete. Fò w fè yon jan, desanm ki pral rive, fòk nan katye popilè yo, menm lè se yon pwogram ki ap pase pa de gang zame, Paske nou poko gen kontwòl sekirite a, nou pa ka jere sekirite nan peyi a, men omwen fòk moun katye Boston, moun Ti Ayiti, moun Bwouklin, moun Ti Bwa, moun Gran Ravin, moun Vilaj de Dye, moun tout kote sa yo, fò yo jwenn yon ti kichòy, moun Kanaran, m pa bezwen konnen, moun Kwadèboukè, menm lè nan Kwadèboukè se anba lobedyans lanmò san jou, men fò yo jwenn yon ti bagay, paske pa bliye desanm Se mwa, malgre yon peyi ta nan gè! Men omwen fò l jwenn yon ti kichòy. M ap tounen pita wi, pou m vin pale plis dosye toujou paske gen anpil bagay ata. Men, m pral fini. E w wè nan pita, m ap fè tout sa m kapab pou m jwenn de twa pawòl nan mizik sa a. Se yn chanson apèn sòti, mizik la nan stidyo y ap mikse li, se sa. Mizik sa a li rele Met pye w atè. Nou konn kiyès ki fèl? Se byen Izo Vilaj de Dye. Izo lage nan fè mizik nèt wi la. Tèt chaje. Sa fè 3 anviwon. Ebyen bon travay Izo. Kontinye bay pèp la mizik. Kontinye bay pèp la plezi men kesyon matisan an tou pandan wap fè mizik lan fòn rezoud li paske desanm pral rive fò pèp la ka enjoy. Je vous promets ke nan pwochen emisyon nou, nou kapab gen chans tande yon ti bout nan mizik sa, paske map fè tou sa m konnen poum kapab jwenn yon ti brib ladann. Ok! Merci la famille, kòm toujou un maximum de commentaires, un maximum de partage. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dire que vous appréciez le travail, puis après qu'est-ce qu'on dit? A la prochaine!